TV lakay Haïti.com Mesdames et messieurs nou kontan rejwenn nou ankò yon fwa nou kontan avèk ou pou nou pote videyo sa pou ou e pandan nap remèsye tout zanmi nou yo konpatriyòt depatou atravè tout mond lan. Haiti pou sila yo nou kontan avèk ou ok pou nou pote video sa pou ou ebyen mèdam se mesye jodia la la polis fè yon gro kou la polis pran kou ebyen sak fè nou dil konsa e sitwayen sa nou pral envite yo gade nan foto sa se yon polisye ke dcpj mete anba kòd. Ki li menm, enben ta genyen konivans avèk lanmò san jou, enben sou telefòn polisye sa yo jwenn lanmò san jou, yo jwenn nimewo lanmò san jou sou telefòn polisye sa yo jwenn yon pakèt zam fann fwa men longè nan men misye 19 mil dola. Ameriken medam se mesye eben nou pral envitew e gen plis detay sou dosye sa. Nan depatman latibonit bagay yo pa dous nan lokalite savyen se rèl e nèg baz gran grif yo anvayi lyankou se pa de krim nèg sa yo pa fèt anviwon 7 moun pèdi lavi yo koupe kou e boule donk se sa kap pase nan depatman latibonit nan medam e mesye zanmi konpatriyòt TV lakay Ayiti-pwekòm yo genyen tou ansyen senatè Moïse Jean Charles, lidè pati politik Pitit Desalin, medam e mesye, ki li menm pote apui li pou Louko Désir, k ap pase yon move moman la a anba men komisè Jacques Lafontant, vire tounen k ap rele l dcpj. nan pake medam e mesye pou al reponn kesyon aprè Jacques Lafontant ta fin toutouni devan popilasyon an nou konnen li lage kèk gwo dosye la a ki fè nèg yo mal ki bay nèg yo anpil pwoblèm enben yo deside takle Louko ak Esaü Cesar jiskaske nou pa konnen kisa ki ka fèt nan dosye sa men pou lenstan Louko Désir fòk misye trè pridan se sa anpil moun konseye enben nou pral fè w tande Moïse Jean Charles ansyen senatè peyi a. Lidè pati politik pitit Desalin medam zye mesye bon ekout tout moun nap tou. Bon e Jimmy nap avanse avèk enfòmasyon sa pou n rantre nan koze koripsyon pou n pa di nan sa ki gen pou wè toujou avèk dosye sekirite peyi Dayiti daprè enfòmasyon ki fenk Rive jwenn nou la, lapolis poze lapat sou yon ajan polisye nan zòn sitwon e sitwon an pou anpil moun ki konnen dèlma 33 lè w rive bò kanaval makèt la ou kapab rantre anfas kanaval makèt la pou n pa di nan zòn lopital jodi an tou ou kapab rantre la pou ale zòn sitwon daprè enfòmasyon nou genyen polisye sa ki te gen nan men l anviwon 19 mil dola ameriken avèk 8 zam manch long lapolis ta e pwosede avèk arestasyon l yo menm fè konnen sou telefòn ajan e polisye sa yo ta jwenn nimewo prezime chèf gang komin e kwadèboukè a lanmò san jou ensi koni e ankò e paralèlman daprè menm sous sa e tout fwa nou kapab fè li konfyans li fè konnen polisye sa li menm kap travay nan. prizon sivil Kwadè Boukè a. E e e la map di nou an wi wap tande e ou sot nan komisè ou pa jimmy sòti talè a jimmy mande e e si e sa vre men jimmy ap di ou gen bagay wè wè wè wè pèy sa. Peyi Etazini, gade, nan katre, katrevendiz, oh, bon, bon, bon, katrevenkenz, m pap egzajere, katrevenkenz a katrevendinsèt pouwousan komisè, gouvèman, jij, yo tout gen bandi yo dèyè yo. E yo tout nan fò nivo sa avèk gang. Alò m pap vin detone pèsòn moun nan, m wè reyalite a vini, e jodi a pa gen nèg ki fè m konprann, bon, omwen, se ta lè m retire 5 pousan, M konnen gen yon miskadin k ap travay, m konnen gen lòt nèg omwen k ap fè efò, men apre 2 ti pousan mwen di a, gade 15 pousan, gade 15 pousan nèg yo la. Kounye a ou tande yon polisye, ou tande yo vin ak 19 mil dola, ki non yo jwenn, bon, se tou nòmal, e ti Zo David te di sa. Zo David te di sa, yo te lè ki nan Kwadèboukè. Tizon David te di sa. Tizon David te di, e lè li te nan Kwadèboukè, li te di, majorite polisye ki nan Kwadèboukè, yo sou pewòl lò Monsonj. E Tizon David avan yo te vin pran l Sendomeng, li te fè anpil gwo deklarasyon. Sa pa p etone m lè m tande yon polisye ki te kantone nan Kwadèboukè, sitou nan prizon Nèg yo se pwezi yo. Jodi a lè m tande polisye sa, sa vin demoute nou a klè jodi a, peyi a son peyi k ap depafini, ni lapolis, ni jij, ni komisè gouvènman, pèsòn moun pa ka fè yo konfyans, e sa fè jodi a la, ou wè popilasyon, e sa w ekrive nan Verite la jodi a la, lè w wè moun yo. Yay moute bri gaz yo ou wè bandi vin nan men si te gen otorite serye yo ta vin sipò otorite yo sipò la polis ou ta wè tap konbat e baz gran grip la men kòm popilasyon lagel a de bwal tònad 1 nou wè pwen elbe anonse a nou wè tònad 1 an se kont popilasyon l vini e nou te toujou di sa. Gran istwa nan e sa w wè ARB anonse a, se popilasyon ki pral viktim de li. Paske ou konn wè yon gèp, yon gèp yon nich gèp konn konn yon kote wè l poze l, epi ou pran yon bon ti bwa, w al dige gèp la, epi sa w tande a tout moun nan popilasyon an y ap tout pran kouri, paske nich gèp la pran gaye nan tout zòn nan. Enben se sa k ap rive la, Jodi a, Fanat e anonse pa Fonselbe, menm jou li anonse l, yo anonse yon operasyon nan Tòsèl, nan Pènye, menm jou yo anonse operasyon, menm jou a tou yo tou pran poz, ou pa janm tande de operasyon, ni bilan pasyèl, ni konbe moun ki viktim, ni pa konbe moun ki viktim, konbe bandi arete, men ou tande operasyon tou fini. Men, jodi a, ou pral mande m jodi a la, lè m tande yon polisye Enben kounye a la, li gen non tout bandi sou telefòn li e tout moun te konnen andan peyi a, majorite polisye, ann di 80 pou san polisye, pou m pa egzajere nèt, yo nan konivans avèk bandi, avèk gang e jodi a la, ou wè polisye a ap touche 3, 4 mil dola pa mwa, chak semèn, chak wikenn, ou wè polisye a ap boule prèske 3, 4 mil dola, mande kote l jwenn li. Kòman w fè yon polisye Lap peye e yo pa menm peye yo a lè, a tan. Machin polis la boule, se machin pou ta fè 10 an, menm 20 an travay lap fè pap janm ka achte l e ou tande yon bonjou maten ou wè prado polis la boule wap mande kote yo jwenn avè l. Kay polis la ap konstwi, bagay polis la te ka fè 50 an ap travay avèk mwayen yap peye l la, yo pap janm ka konstwi yon kay konsa, ebyen jodi a ou wè polisye sa nan yon bonjou maten ebyen ou wè kay sa ou te dwe pou li li. Ebyen li rete kòm li menm li pa dakò, li menm li pa pran fòmasyon sa, men sa w tande a tou, yon bon jou maten, ebyen nèg yo prepare yon bagay pou polisye a oubyen polisye a sèl polisye ap mouri. Ebyen gen anpil atak ou tande ki fèt, se polisye ki nan move zafè yo ki prepare atak la kont polisye ki onèt yo wi, paske yo di polisye sa nwi yo, polisye sa ap vann yo, polisye sa ap fè yo gen kontwòl yo, ebyen sa w tande a tou, yo prepare atak. Sa a vle di a la, fòk gon vitrinn ki fèt andè lapolis la, e fòk yo netwaye andè polis la paske polis la gen gen lan, e se sa ke m gen la, si n pa konyen avè l, m panse pi ta pi tris, paske twòp move grenn andè lapolis la, menm jan avèk jij yo, menm jan avèk komisè gouvènman yo, paske majorite ladan yo di mi, yo nan konivans, e men paske tout nèg yo andè leta. Malgre gen dan leta la, tout nan konivans a bandi. Tout tan kò devota ak gang, wè madan maniga yo te la pou jodi a la a Laurent Cesny, bon Laurent Cesny m pa menm pale de li, paske li menm li toujou di sa wè, wè di. E an menm tan medam mesye, antouka nap tande enfo sa yo, nap eskize nou men ou konnen nou menm Chanel Moun Afè Bon TV nou gen devwa pou okouran de tout sa kap pase pou wè nan ki sitiyasyon nan ki eta peyi a malad la, se trè trè grav emoraji sa. Evidaman, nou pale, nou di pli de 19 mil dola ameriken nan men yon polisye. Pwoblèm nan mwen, jiska mentnan, yon polisye, bon, m pa pral pale pou kesyon 19 mil dola, men se sitou ke yo jwenn li avèk 8 manch long, 8 manch long, sètadi seri de gwo zam fann fwa, Èske misye se nan gè l ta prale? Nou pa konnen. Èske se Ariel li ta pral jete? Nou pa konnen. Men. Bon, e Jimmy n ap rantre avèk enfòmasyon yo, n ap kòmanse avèk koze koripsyon nou wè ki genyen nan tout enstitisyon etatik yo chak jou k ap pase nou wè otorite pa bò isit yo kontinye lonje dwèt byen long sou yo nan sa ki gen pou wè Avèk dosye koripsyon jodi an la lakoz batay sa ki ta anklennche nan vale Latibonit pou n pa di fenomèn ensekirite kote bandi ap blese, touye epi kidnape sitwayen pezib ki nan zòn sila yo ou di mwens moun k ap frekante zòn sa yo n ap raple. Tou resamman kote bandi ak zam nan nivo Savyen pou n pa di menm ekip mesye kokorat san ras yo ta kidnape direktè imigrasyon vil Akayè a yon ti tan apre nou wè kote vis delege awondisman Senmak la ki ta pale nan mikwo laprès pou n pa di nan kad seremoni Funeray senbolik yo ta fè pou ajan e polisye ki tonbe anba bal bandi sila yo nan kad deklarasyon vis delege awondisman Senmak la li te mande avèk bandi sila yo pou n pa di moun ki nan tete lang avèk bandi nan departeman Latibonit lan pou yo libere prese prese direktè imigrasyon an si tout fwa sa pa fèt li menm l ap site non moun ki nan finansye gang nan vale Latibonit lan, paralèlman, nou wè nan kad yon antrevi eksklizif ki akòde avèk youn nan medya pa bò isit yo, Majistra Hugues E. Sylvain k ap tante jistifye tèt li via avèk deklarasyon sa a, pou n pa di akizasyon sa a, Vis Delege Agondisman Sen Mak la, Walter E. Montas, etape sou antèn radyo Magik 9 nan kad emisyon Panèl Majik kote vis delege a fè konnen majistra e alafwa ansyen komisè gouvèneman vil Sen Mak la Hugues Sylvain ta nan konnivans avèk bandi nan nivo Lyankou kote ansyen komisè gouvèneman an ta libere anviwon 20 prizonye ou di mwen 120 bandi ki fè pati band e Savien k ap mennen pa Luckson ensi koni nou wè ansyen komisè lan sou bò pa l nan deklarasyon li di konsa se paske vis delege awondisman Senmak la ta genyen pwoblèm avè l lakoz yon frè l yo ta pwosede avèk arestasyon l pou zak ilegal pou n pa di frè a ta pa anake moun. nan depatman Latibonit peyi a, li te deside mare fre a kou krab, paralèlman nou wè vis delege awondisman Senmak la ki fè konnen pa gen youn nan sa majistra ap di an ki verite, li toujou rete sou pawòl li kote li fè konnen ansyen komisè gouvèneman an ta libere anviwon 20 bandi ki fè pati gwoup gang Savyen an. Antouka se grav eh medam mesye se grav pou nap gade nan ki eta peyi dayiti ye nan ki eta peyi a an eta de fayit pou nou wè jodia la dosye osi enpòtan libere gang libere bandi ebyen se nan radyo se nan radyo sa ap rezoud medam mesye swa dizan de komisè pandan ke nou menm nap felisite e seri de bon komisè nou m pa bezwen site non nou deja konn kiyès nap pale ebyen gen lòt se gang ke yap libere la medam mesye Jan nou toujou di l sa li pa gen plas li sa se vrèman inakseptab evidaman nou menm fòk nou pale fò fòk nou kriye pou yo tande nou paske an ayiti mesye sa yo pèmèt yo kapab fè tout bagay kòmsi yo fè sa yo vle pa gen moun ki ap di yo kwakseswa paske jisteman sitirè tolerans evidaman nou menm nou toujou di non jan de bagay sa yo pa kapab reprezante non peyi evidaman fòk gen arestasyon fòk gen demisyon ki fèt Kote mwen te wè yo te mete non komisè gouvènman Pòtoprens lan anvan nan de jij Lafontant e yo te mete non l nan lis e jij e kòm komisè ki pa sètifye nan CSPJ. Hugues Sylvain, Mwen bay sa jan m wè, paske non jij oubyen non komisè gouvènman sa ap mande Hugues Sylvain, èske li pa t nan lis e non jij ki te non sètifye? Kounye a, si Hugues Sylvain toujou an fonksyon, kounye a fò n al poze tèt nou kesyon, e gen yon moun, gen yon lè gen yon oditè, oditris ki te rele nou, li di li wè Yap manyen jij, youn nan kote gen koripsyon andan peyi a se senmak, se kòmsi l wè majorite jij, komisè nan senmak yo menm yo alèz. Se kote gad se 2 kote yo di nou, se kwadèboukè avèk la nan senmak. Tèlman gen koripsyon e tèlman jij yo vòlè nan kesyon vòlè tè bay moun, nan kesyon e e e pa egzanp moun nan al devan jij la, Li vini e moun ki anto a e li bay rezon, sa tèlman repete. Jodi a, Hugues Sylvain, m ta renmen konnen byen, èske lajistis li nan lis non jij ki pa sètifye yo? Si wi, poukisa yo poko janm mennen yon ankèt pou yo rive arete l? Lè yon jij, jodi a, li, li, se grav wi, se grav wi sa delege a di a. Si sa e ta vre sa delege a di a jodi a la, jij sa, depi se moun ki viktim nan Lyankou, jodi a la 8 moun mouri, depi se moun ki mouri nan Vèrèt, depi se moun ki nan Atibolit, kote baz Gran Grif, baz Savyen ap bay pwoblèm, se al chache kay jij la Rive lakay li. Paske lè w konnen yon jij li anpeche w viv an sekirite pandan ke l ap taye banda l paske li nan konivans avèk bandi, sa vle di popilasyon an lè w gen enfòmasyon sa ou pa gen pou devwa ankò pou w ap konbat bandi ki anfas ou a, premye bandi ou dwe konbat mwen menm m tande e moun lyankou moun vèrèt lè brigad e y ap veye bandi, enben si moun lyankou. Si moun Vèrèt, efetiman wi, sa delege a di a, li ta gon verite ladan yo konplis yo kòmanse al dechouke de kay komisè Hugues Sylvain. Si sa delege a ta deklare nan Magik 9 Li ta gon verite ladan, mwen panse ke popilasyon lan kou a, se paske jodi a, mwen m toujou di nou sa, wè m toujou di sa la, premye bandi k genyen an, m pa janm konsidere nèg a sapat yo, nèg mwen pye atè, on zwèl bo yo mil gou. M panse li enpòtan pou m salye w epi kòdonatè emisyon an, m kontan pou m salye l e Louko Dezi, Jodi a ki gen anpil difikilte pa rapò sa gouvènman ap konplote konte li la, ansanm avèk Ezayi. Answit, m kontan tou, Jozye pou m salye l. Ke maten s on rèl plèzi pou m nan mikwo ansanm avè w jodi an pou n pale avèk gran piblik tan. E m salye tout gran piblik tan, ke sa ki anndan peyi an, ke sa ki aleksyè peyi an. S on rèl plèzi pou m te kapab ansanm avèk nou jodi an. Bonswa tout moun. Nou pa ka pale de demokrasi paske lè w nan demokrasi, senatè, e m byen konsyan konnen ak kiyès m ap pale, nou te fè 49 vyèm nan ansanm, mwen viv batay ou nan sena, mwen viv batay ou nan lakou a, Pè gen de fwa ou pa ka ou pa ka ou pa ka konnen ki sak sena ki sak chanm depite pase gen de fwa nou konn touye nou ansanm. Wi, on sèl, on sèl pou nou. Wi, wi, wi, wi, wi. Men e e sa kap pase la m pa konnen li li si tèlman revoltan sa ta mande e pou eleksyon fèt rapid paske si si enstitisyon yo te la sa pat ka fèt. Yè m oblije fon frape menm fon nève epi m di bon bagay ki pa konn rive m m di si si si palman te la Kesyon pou y ap anmerde yon jounalis nan nivo sa, sa pat ka fèt. Kòman w wè l, kòman w konprann sa k ap pase la, Louko sou katriyèm ou senkyèm manda? Gen yon bagay pou moun yo konnen, lè w prezidan oubyen se w premye minis epi w pèdi konfyans pèp la, lè w fin pèdi konfyans pèp la, ou vin pèdi konfyans Gwo enstitisyon represiv, tankou wè lapolis, lajistis, men sa ka rive lè w fin pèdi konfyans nan yo, ta ka toujou gen kèk eleman anndan sistèm nan w al chita sou li kòm prezidan oubyen kòm premye minis. Lè sa l pa, li pa pou bonè w, se pou malè w ke ou ye. Ou wè, m pral di yon bagay la ki trè fò, anpil moun ki vin prezidan oubyen premye minis, ke l defakto oubyen yon premye minis nòmal oubyen yon prezidan nòmal, Lè sa rive, ou pèdi konfyans pèp oubyen gwo enstitisyon tankou lapolis oubyen lame oubyen lajistis, epi ou pran kèk eleman anndan sistèm sa yo tankou sa k ap fèt la jodi an, Ariel Henry pran kèk grenn polisye yo abiye oubyen yo mete fo polisye, yo pran kèk grenn moun anndan lajistis pou pèsekite moun, pou disparèt moun. E jodi an, m pa kwè sa li favorize ni Ariel Henry, ni demokrasi, ni pou pèp la, ni pou peyi an. Okontrè! Ou wè, m ap di sa a, ke moun ki fanmi Ariel Henry oubyen zanmi l yo mèt di l sa, yo mèt, se pou yo tande sa m ap di la a. Ou wè lè sa rive, se dezas ki pote lakay ou. Poukisa? Paske tan an tèlman vin eklere, lemonn tèlman vin eklere, teknoloji toupatou. E sitou, menm lè gen yon seri de moun ki gen konpòtman sa yo, ou pa gen lòt non kapab ba yo, se diktatè. Lè w di, lè w di diktatè, Ou te wè Jean Claude Durand li te yon diktatè. Malgre tou li te gen kèk patizan k ap bat bravo pou li, li te gen kèk patizan k ap pale pou li. Alòske, Ariel Henry transfòme tèt li an diktatè. Non sèlman li pa gen patizan k ap pale pou li, menm yon abolotcho nan pen li pa gen ki pou pale pou li. Sa vle di, se yon moun ki an danje san li pa wè. Nou menm, lè m ap tande sa komisè gouvènman an ap fè, m sote m ap pale avè l pou l tande. Komisè gouvènman an fè w konprann sitiyasyon an. Pa foure tèt ou nan inisyativ gouvènman an k ap fè pèsekisyon politik. M kwè e sèten ke Pyè Maten Ke Louko te di, yo pa timoun piti. Jan ou wè komisè Gwanda ap fè la, e pa yon bagay pa aza. M pa kwè nou te ka inyore sa. M pa kwè nou te ka pran sa kòm yon inisyativ pa aza komisè Gwanda ap pran. M pa kwè sa.